Vòlè kap rele bare vòlè aktyèlman la a nan la repiblik. Hay gason! Jovenel Moïse se yon kadav rebèl wi e tout otan ou wè misyon misye pa fini nan peyi dayiti li pap repoze anpè. Se pou mwen menm ansanm avè w Jovenel Moïse mouri. Ayy gason. Sa w wè k ap pase la a, se twòkèt la, men chay la dèyè. Jovenel Moïse ap viv bò kote chak grenn nèg, chak grenn fanm ki te patisipe nan touye l. L ap ante lavi yo chak jou. Komisyon CSPJ revoke 28 jij ki nan kòripsyon. Men ou kapab raple ou Prezidan Jovenel Moïse te deklare yo fòse l nonmen 50 jij kòwonpi. Meyè kesyon pou n poze nan moman an, kote lòt 22 jij yo? Ki kote yo kache? Nan ki pati yo ye nan pouvwa jidisyè a? Frè e sè byeneme, rapò ankèt dcpj a pral pèmèt nou dekouvri plizyè lòt toujou. Ou mèt rale chèz ou. O o! KTPS mete kò l deyò! Sa fè yon bèl bout tan nou pa t janm tande yo nan Larepiblik, KTPS ki se Konsèy Tranzisyon Pèp Souvren. Se pa de a twa koze nou yo pa di Wo Konsèy de Tranzisyon Ariel la pèp ayisyen ou pral tande deklarasyon Divès nan yo. Oh President lan tou prezante. Ou pral gen chans wèl. Rale chèz ou chita konfòtableman Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew, mèsi pou fidelitew ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone. Mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an e kont sa ki se te m ap pase nan yon lakou m wè tout moun tèt anba. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se pwa. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen an 4 je poz 3 e je retiens 1 pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Yes se zanmi pa w Fouco ankò yon lòt fwa ki rantre lakay ou e m ap di w byen vini nan edisyon sa a frè e sè byen eme e byen rapò sètifikasyon majistra ki pwodwi pa konsèy siperyè pouvwa jidisyè a soti semenn sa a. Men, ou kapab raple w, nan desanbre nan lane 2017, Prezidan Jovenel Moïse t al patisipe nan somè One Planet an Frans. Prezidan an te deklare yo fòse l nome 50 jij kowonpi, donk moun sa yo soupsone nan koripsyon. Prezidan an te di, CSPJ a ban m yon lis Paske ou konnen se prezidan an ki dwe siyen. Men nan moman an te gen yon vetting an kour. L ap tann rapò a avan l siyen lis jij yo. Paske mwen gen enfòmasyon gen yon senkantèn jij ki nan kòripsyon. Jounen jodi a pèp ayisyen CSPJ pèmèt sosyete a genyen yon meyè konpreyansyon de lajistis nan peyi Dayiti. Yo revoke 28 jij, sa montre nan ki nivo aparèy jidisyè a son bank bòlèt ou pa ka fè l konfyans. Men kounye a la a medam matmwazèl e mesye, apati de rapò komisyon CSPJ a mete deyò, li enpòtan pou n poze grenn kesyon sa a. Si prezidan te di 50, yo mete deyò 28, kote 22 lòt yo? Ki kote yo ye? Eske se pa vòlè k ap rele bare vòlè? Eske se pa koriptè k ap revoke koronpi? Poze tèt ou kesyon sa a. Se vre nou bat bravo pou komisyon CSPJ a, men kote lòt 22 yo? Eske yo pa nan CSPJ? Eske yo pa nan kou dapèl? Eske yo pa nan kou kasasyon? Eske yo pa nan kou dèkont? Medam, matmwazèl, zè mèsye, jan ke m te anonse ou, li enpòtan pou nou rantre nan rapò ankèt dcpj a sou asasina prezidan an. Frèz e sè byeneme, lè ou pran konpozan asasina prezidan Jovenel Moïse, nan ministè lajistis, ou rantre nan lakou kasasyon, ou jwenn Irikel da Brezil raple ou koudeta 7 fevriye nan lane 2021. Ou genyen jij Wendel Coq Thelo. Jij sila a, Moïse Jean Charles gade nou se nan tèt li l te pote l, l ap vin ranplase prezidan Jovenel Moïse. 7 fevriye sa pa fèt, ebyen 7 jiyè pèp ayisyen se li menm ki ta pral enstale nan plas prezidan nan palè nasyonal apre yo fin touye l andedan chanm kay li. Jiskaprezan nan kaval. Epi ou genyen jij Mecène Jean Louis, mesye yo te pran, kore pye l a blòk pou l ap pwononse diskou nan non mwen menm ansanm avè ou a. Kesyon pou poze kounya, apre 3 jij sa yo, Prezidan Jovenel Moïse te pran desizyon kont yo, konbyen jij kowonpi ki kache nan lakou kasasyon? Konbyen ki rete nan lakou kasasyon? Li enpòtan pou n poze kesyon sa, pase si l 50, 28 soti, kot lòt 22 yo? Kote rès yo? Kote res la? Banm ti limye poum konprann sa kap pase. Dim eske se pa vole kap revoke vole? Lew tonbe nan kou de kont pep ayisyen, ou jwenn Rogavil Boisguene. Ou jwenn Fritz Robert Saint Paul. Donk, apre mesye sa yo, konbyen koronpi? Konbyen nan yo non yo site nan move bagay? Poze tèt ou kesyon. Konbyen grenn ki rete andedan lakou dèkont? Eske tout sa k la yo yo se bon, bon nou ka konte sou yo? Kote lòt 22 grenn nan? CSPJ nou bezwen eksplikasyon. Lè ou tonbe nan kou dapèl pèp ayisyen, Ou jwenn jij Serès Paul ki t ap lage asasen nan jou pase yo pou premye minis Ariel Henry. Konbyen avoka menm jan ansanm avèk mèt Mario Beauvoir ki pa dwat nan sistèm jistis la ki te prepare manda ansanm avèk jij Roger Noëlcius pou te touye prezidan an? Ban m ti limyè. Konbyen k rete? Kot yo kache? Kote rès la? Lis la pa kont CSPJ. Lis la poko kont. Non. Se vòlè k ap rele bare vòlè. E, frèzesè byeneme lè m di ou sa se twòkèt la chay la dèyè. Paske, lè yon vòlè bay yon lòt vòlè on kou, li p ap ret kanpe gade vòlè a konsa, li menm l ap retounen pou l bay vòlè k te bay l kou a yon kou tou. Vòlè pa gen tan pou l al lajistis pou lòt vòlè. Ou ban mwen on kout wòch, m ap batay m ka s on ponyèt ou. Se konsa bagay la ye. Ou janm tande 2 gangster ap goumen nan nenpòt ki peyi pou y al lajistis, sa yo pèdi lajistis. Yo ap regle sa yo gen pou yo regle a antre yo. Yo pa prale lajistis. A yo konn depi lajistis mete pye, tout moun ap anba kòd. Enben lè konsa, ou pase w tou yon sòlda pou mwen, mwen menm mwen elimine yon sòlda pou ou tou. Donk sa kap pase aktyèlman la a se tròkèt la pèp ayisyen ou mèt tann chay la dèyè. Donk frèz e sè byeneme konbyen jij kòwonpi ki genyen nan CSPJ? Li enpòtan pou n konnen paske lis la poko konplè. Fòk nou jwenn rès asasen yo, fòk nou jwenn rès vòlè yo, fòk nou jwenn rès jij kase fèy kouvri sa yo, fòk nou jwenn rès jij kòwonpi yo, fòk nou jwenn rès jij kap vòlè tè moun, kap vòlè kay moun, pi fò nan yo yo revoke pèp ayisyen, se nan vòlè tè dyaspora, se nan vòlè kay dyaspora, tandiske yo sipoze la pou tranche, pou bay rezon ak sa ki merite rezon, men nan peyi dayiti jij pi vòlè pase vòlè k nan prizon yo. Eske w konprann? Sof ke li menm youn fè l an gwo ponyèt, lòt la li menm li vole ak lalwa pèp ayisyen. Rete lougawou toujou. Rete move je toujou. Wi, chaje yo anba raje a. Li enpòtan pou nou kontinye bouske pou nou demaske yo. Donk, frèz e sè byeneme, se yo menm k ap fè lòbi pou oligak yo. Rès sak rete yo mèt kwè m yo la yo menm yap fè kouvèti pou oligak ki te peye pou asasine prezidan. Gen yon sistèm ki byen monte ant mesye dam ki nan prizon sa yo te arete nan kad asasina avèk asasen ki nan lari yo plis oligak yo. A chak fwa w tande gon asasen yo al tande gen koneksyon k gentan fèt. Sa kap soti nan prizon pou lal devan jij la li konnen sa poul di a sa poul pa di. Gon koneksyon ki fèt. E menm si jij la ta gen bon volonte poul avanse ansanm avèk dosye a men rès lajistis la se pou kiyès li ye nan pòch kiyès li ye. E nan pòch oligak yo. Nou kapab konprann? Donk frè e sè byeneme yn fwa. Nou jwenn rès asasen yo. Nou jwenn rès kòriptè ak kòwonpi yo. Nou jwenn rès lougawou yo. Lè sa a, n ap konnen vrèman kiyès ki te peye pou asasinen Prezidan Jovenel Moïse. E imedyatman nou fin jwenn li lakay, n ap kòmanse atake onivo entènasyonal Lè m di w onivo entènasyonal, men fò w pa bliye deklarasyon Reginald Boulos te fè 6 jiyè. Li t ap fè pwomosyon pèp ayisyen nan Washington enstalasyon yon prezidan pwovizwa. Ou raple w ti pwomosyon sa a? Pandan l t ap di yon konba ret yon konba, Boulos pa konn fè bak, sa k fè jounen jodi a l fè bak? Sa k pase? Lè ou pran konpayi CTU ki te rekrite kolonbyen yo, e kòman mesye dam sa yo pral rantre nan peyi Dayiti byen fasil, raple ou frèzesè byeneme, an 1997, Lèzetazini ansanm avèk peyi Dayiti siyen yon akò sekirite, ebyen, ameriken kowonpi yo, yo pral enfiltre, yo pral paralize lapolis, jiskaske yo al touye prezidan andedan chanm lakay li pandan yo ap itilize akò sa a. Fòk nou konprann dosye a. E raple ou 9 jiyè nan lane 2021, lajistis te konvoke Reginald Boulos, Dimitri Vorbe ansanm avèk Jean Marie Vorbe pou vin bay eksplikasyon sou dosye asasina prezidan an. E sa poko fini la. Rezon ki fè Lèzetazini enplike nan krim nan Jan w ap gade imaj sa la, mesye ki plase o sant lan, gade l byen, misye rele Arcangel Pretel. Misye konekte nan Washington. E pa ti koneksyon piti. E selon jounalis David Adams, Arcangel Pretel pèp ayisyen t ap travay pou FBI nan moman krim nan menm. Nan moman Jovenel Moïse asasine, konpè sa tap travay pou FBI. Fòk nou jwenn eksplikasyon. Nan dat 19 jiyè pou rive 3 out, Leta ayisyen voye plizyè lèt bay Sekretè Jeneral Antonio Guterres pou mande yon tribinal spesyal pou ankete sou krim nan menm jan sa te fèt pou Liban. 18 mwa aprè pèp ayisyen, anyen pa fèt. Asasen yo kontinye ap flannen sou moun. Donk, frè e sè byeneme, towo sa wap gade la a, gade l byen, misye se yon dominiken. Li rele Gonzalo Castillo. Se li k te bay avyon pou transpòte sòlda kolonbyen yo soti an Repiblik Dominikèn pou rantre nan peyi Dayiti pou t al touye prezidan. E lè ou pran Helen Lalime, responsab BINUH nan peyi Dayiti, li pa ka di li pa t okouran de konplo a. Paske gade konpòtman l jounen jodi a fas ak dosye a. San bliye Joseph Michel Martelly, li menm ansanm avèk Ariel ki bloke dosye lajistis. ak konplisite Madam Lalime pou sabote ankèt sou asasina prezidan. Pase sè Bien-Aimé, bagay yo pa piti non. Nou pa bliye tou rezo politik Doktè Sanon, ansanm avèk Samy Andal, Alain Fara, Pastè Fòj, Pastè Batay, nou pa ka bliye moun sa yo pèp ayisyen. e lè yo pran Gilbert Dragon nan jou pase yo, yo touye nan prizon an, paske misye te deside pale. Donk, nou pa bliye tou, Bed-Ford Claude, ansyen komisè gouvèneman, te konvoke premye minis Ariel Henry pou l vin bay eksplikasyon sou sa l t ap di nan maten 7 ansanm avèk kriminèl Badio, olye l reponn kesyon. Ebyen kisa l fè pèp ayisyen, li revoke komisè a ansanm avèk minis jistis la, li pral ranplase l pa yon esklav lakou ki se Bertho Dorcé, chen fidèl Dimitri Vorb. Les assassins sont au pouvoir pèp ayisyen. E jounen jodi a, peyi Kanada sanksyone l pou dwòg, pou trafik zam ak bal. Kote lòt 22 jij yo? Fò nou jwenn rès la. Vòlè k ap sanksyone vòlè? Ban m ti limyè pou m konprann pèp ayisyen. 18 mwa apre asasina prezidan an, kolera retounen nan peyi Dayiti. Tandiske, Nasyonzini poko janm peye 10.800 fanmi ki te viktim de epidemi kolera a sòlda yo te lage nan peyi Dayiti. Fanm ak gason ki te viktim yo te vyole yo. Sòlda un yo, nou raple nou dosye sa a, jiskaprezan lajistis ap ankete l poko janm fin ankete toujou. Malgre L'ONU siyen rezolisyon. Y ap pran sanksyon kont divès gwo gwo towo k ap finanse gang nan peyi Dayiti. Men yo poko rive nou sou nèg sdp yo. Yo poko rive sou Reginald Boulos. Yo poko rive sou Dimitri Vorbe. Mesye sa yo nan epòk peyi lòk ki t ap gangsterize peyi a. Sou pretèks wi se don y ap fè. Yo kolabore ansanm avèk ajan kominotè yo, dè chèf de gang, ou kapab raple yo dosye sa. Malerezman, se moun sa yo jounen jodi a pèp ayisyen ki fin fou nan la repiblik, k ap chèche entèvansyon militè. Ebyen ou kapab konprann, pyès pa pyès yo ap demonte, vòlè ap rele bare vòlè. Jovenel Moïse se yon kadav ki rebèl. Monchè, li pap janm repoze anpè toutotan misyon l pa fini nan peyi Dayiti. Ou mèt kwè m sa m di w la pèp ayisyen. Pral gen sezisman nan larepiblik. Pral gen rèl nan larepiblik. Pase sa m wè k ap vini, Antwàn nan Gonmye poko wè l, se twòkèt la, chay la dèyè. Jovnèl mouri pou mwen menm ansanm avè w, men lap viv pèp ayisyen. Lap viv bò kote chak grenn fanm, chak grenn nèg ki te konplote pou te touye l. Lap ante yo chak jou, lap ba yo pwoblèm chak jou, lap pouse yo chak jou e yo pa fouti dòmi anpè puiske asasen pa konn alèz. Jounen jodi a, yo ban nou 28. Silvouplè, poze kesyon sa, kote lòt 22 yo? Ki kote yo kache? Eske se yo menm ki la ki pwal fè kouvèti pou asasen k touye prezidan? Fè kouvèti pou moun ki te finanse asasina? Jou va jou vyen, jistis Bondye se kabwèt bèf. O wi, ou mèt tann, jou l kole, n ap konn mèt li pèp ayisyen. Frèz e sè byeneme, ensolit nou pou jounen jodi a ou kwè se koze, o o, m t al an Afrik pèp ayisyen fò m di nou sa, m t al an Afrik, nou ka wè met lunèt se paske te gen anpil pousyè, e zye a gon ti pwoblèm, epi met lunèt, ti konpran. Epi m tal nan legliz, m tal vizite, epi moun yo anlè a pile tèt satan, ale nou ya brekete, brekete, moun yo kraze satan, yo pa vle wè satan. Epi lè yo fin kraze satan, m pa konnen si se sou satan yo te kanpe, se satan k tap sipòte yo, m gade m wè tout tonbe. Ann gad videyo sa. Enposib. E sou satan nou te kanpe? Se kwa listwa? Non, non, non, non, non. Lè nou fin kraze sa te epi pou nou vide atè. Adje lavi sa o. Ou wè kote, ou eske ou wè jis ki kote kòripsyon an rive pèp ayisyen? E pa sèlman nan peyi dayiti non li nan peyi an Afrik yo tou. Ala traka papa. Medam, madmwazèl e mesye, ebyen gouvèneman an pibliye nan Le Moniteur yon arete ki pote dat 17 janvye sou konpozisyon miz an plas Wo Konsèy de Tranzisyon an. Nan atik premye a, yo presize Wo Konsèy Tranzisyon an Kreye pa konsansis nasyonal la pou yon tranzisyon enklizif ak eleksyon transparan. Donk nou konnen te gen 3 manb nan Wo Konsèy de Tranzisyon an ki se Laurent Saint-Cyr ki reprezante sektè ekonomik, Calixe Fleuridor, sektè sosyal, epi Mirlande Maniga, sektè politik. Raple ou 3 mesye dam sa yo, yo ap la pou yo ponn konsèy pou la repiblik men yo pap la, yo pa gen pouvwa. Chita la poun konsèy vwala tu konpran donk frè se sè byen eme ou konpran moun yo la yo pa gen dwa foure bouch nan zafè moun se konsèy yo baw poun konpran konsèy epi se fini ala traka pou lave kay tè aprè asasina Eric Jean Baptiste se sa madam Maniga deside bali kòm jistis. Bon, ann kite sa la pou l pa fè ze. Frè e sè byeneme, ou raple ou nan jou pase yo, lapolis te depoze lapat sou pwofèt Bèje, men sanble pwofèt la pèdi onksyon, li te sipoze gentan wè ke lapolis ap mare l, l ap mare l pou dosye kidnapin, men malerezman yo tèlman fokis nan dosye gang gang gang, yo pa gen tan pou lapriyè, donk yo pèdi onksyon. Lapolis te mare pwofèt la pandan l t ap soti nan Vilaj de Dye, Ebyen, madanm ak pitit nan jou pase yo te debake devan komisarya Pòtoprens lan rele anmwey libere frè m, libere mari m, gad zen! Men li yo pa konnen mari yo nan dis nan dat men dèfwa yo konn ap fè foto ansanm avèk gwo zam, m ap mande èske madanm yo pa wè foto sa yo tou, èske madanm yo fyè? Epi kou lapolis pran yo woy, yo pa konn mari yo nan anyen. Donk pou plis detay frè e sè byeneme ann tande yon repòtaj ansanm avèk Marshall. Yo vote moun serye tankou Pwofèt Bèje e m panse Ayiti a pral on souf avèk sekirite, Ayiti a pral on souf moun yo ap byen manje, Ayiti a pral on souf pou tout moun kapab viv byen nan peyi a. E sa k fè ke nou di nan eleksyon, nan pwochèn eleksyon sa, menm lè se avèk on pil vòlè Ariel Henry nou pral fè l, men nou konnen la vwa di pèp se la vwa di Senyè e m panse pèp la kounye a konn tout vòlè, konn tout kamoken yo, yo p ap vote vakabon! ankò. Nan menm entèvyou sa, pwofèt la te bay opinyon l sou konpòtman pastè Amel Lafleur, mesye Romans Familyal la, ki te monte chè legliz la chita sou yon chèz epi fè pitit fi li monte sou li nan yon pozisyon moun k ap fè bagay. Bagay sa ki te fè yon eskandal nan larepiblik ak peyi lòt bò dlo pa t kite pwofèt la endiferan. Sa w panse pwofèt la? E menm jan pastè Amel son van on vòlè on ras kabrit misye sipoze nan prizon ou konprann ou wè a pastè Amel moutre tout bagay klè akoz li gen lajan l achte pouvwa on nèg ki fin fè tout tenten sa sou rezo sosyo epi ou wè on pil bakòp lapolis ki se sèl ke l pwoteje ap ba l sekirite pou l al jije. Aprè pwofèt la te fin kritike pastè Amel Lafleur li te tou pase pran komisè gouvènman an Jacques Lafontant e li te voye anpil pawòl piman bouk bay komisè a e li te menm fè konnen l ap arete li. Se pa manti map baw non ann al tande pwofèt la menm ak bouch pal ki tap menase komisè gouvènman. E sa fè si Amel Laflè gade komisè Lafontan leta pa arete Amel Laflè pou l ta fè menm 1 an prizon pou l rann sa l fè a mwen map arete komisè Lafontan. Mache banm di w m son sitwayen onèt e pa vre m son nèg ki legal sa vle di map fout Lafontan manda. Yap aretel paske ou son komisè ou se ou se avoka pèp la ou son moun lè moun ap fè nenpòt sa ki pasa nan peyi a ou dwe brele moun nan pou di moun nan kòman ou fèl a vle di komisè lafontan li sipoze pini pastè amèl paske pas sa bagay pastè amèl la fè se bagay vakabonaj. Anpil moun ta pral sezi aprè deklarasyon sa pwofèt Bèje te fè Se pa nou ki ta vle l. Sa vle di leta peyi nou ki mete nou konn nan sitiyasyon jan nou ye la yo. Jis nou menm n ap goumen pou nou wè kòman nou ka gen yon chanjman a yon tab de lòt jèn. Men m p ap jis di anyen ki avanse jis tout moun wè ma pwofèt la la anprann se tou. Ok an mesaj pou fèt bèje nan vèk ti lapi nan gravin ke bondye beni w ok. Lanmou lan Jezi Kri se yon bèl bagay, lapriyè pa gen chenn li pa kase. Bò kote pa Pwofèt Bèje li ta fè kwè se pawòl Bondye a li te sot preche nan Vilaj de Dye e li te tou pwofite konvèti kèk sòlda tou. Men lapolis li menm ki tap chèche Pwofèt la kou chen fou pou al batize li depi lè li te afiche li nan videyo sa ansanm avèk Ti Lapli. E yo ta menm akize Pwofèt la kòm moun ki ta nan kidnaping ak asosyasyon malfektè. Fidèl Legliz Pwofèt Bèje yo pat pran tan pou te manifeste lafwa yo devan mikwo laprès, pou ta fè kwè Pwofèt Bèje se yon ti Jezi nan po krab, Pwofèt la pi blan pase nèj. Aprè sa nou sot tande epi wè ak 2 grenn je nou, relasyon ki egziste ant divès chèf gang nan peyi a ak tout sektè ki fè pati sosyete a long anpil. Gen divès obsèvatè ki menm akize Etyen May la, ki se kominote ki melanje tout atis ayisyen ki ta nan konkonbrèt ak divès gwo chèf gang nan zòn metwopolitèn nan. E egzanp yo anpil. Kounye a se sektè relijyon an, kote pwofèt Bèje ki gen gwo akizasyon peze sou do li ta nan kidnaping ak asosiyasyon malfektè. Akizasyon sa yo grav anpil. e yo pote anpil kè kase pou lavni legliz nan peyi Dayiti. Soti nan pastè Amel Lafleur, cheri ou gen yon bèl bouboun, pou rive nan pwofèt Bèje ki nan tout move zak ak bandi pandan lap pran legliz Bondye a pou sèvi dra blan. Kè sila ki pi pwòp pase pastè Amel Lafleur ak pwofèt Bèje an voye premye kout wòch la. Pa gen moun? Paske nou tout se sitirè. Marshall. Tak 509. Merci Marshall, donk Prophète Berger aktyèlman la pèp ayisyen li nan men la polis lap pran levanjil la mwen swete la polis konvètil batizel nan non papa pitit la ak lespri sen. Frè se sè byeneme jan ke m te anonse w genyen mèt Jacéus ki akonpanye ansanm avèk Françoise Sainvil prezante Wo Konsèy Tranzisyon Pèp Souvren an maten mèkredi 18 janvye 2023 a nan lide pou pèmèt peyi a sòti nan kriz l ap travèse depi yon bèl bout tan. Mwen envite ou swiv repòtaj sa a. Jodi a, se yon konferans ki te sa fè lontan n ap prepare pou nou echanje avèk laprès e nou konnen KTPS lanse le 16 oktòb 2022 pou te reponn a ansanm de preyokipasyon popilasyon an avèk pati politik yo pami preyokipasyon popilasyon an pwoblèm ensekirite a k ap ravaje popilasyon an ki kote n ap jwenn solisyon. enstabilite politik la, rezoud pwoblèm disfonksyònman enstitisyon Leta yo, nou menm, an bon sitwayen, an bon Ayisyen ki kapab, nou reyini ansanm de pwofesyonèl, de patriyòt, de sitwayen onèt pou n te lanse KPTS la le 26, le 16. Oktòb la pou nou te di gouvènman an gen Ayisyen ki kapab e nou ka reyini Ayisyen ki kapab yo pou vin dirije Leta a. Se sa k fè nou wè konsèp KTPS la mo ki konpoze l se Konsèy Tranzisyon Pèp Souvren. Sa ta vle di ke se pèp ayisyen an k ap dezinye moun pou ki dirije l e se pèp ayisyen an ki afime tèt li. Nou gen Ayisyen ki kapab e ann Ayiti e nan dyaspora a ki gen konpetans, ki gen savwa fè, ki gen kapasite pou dirije peyi a. E se sa lenpòtans KTPS. Enpòtans KTPS la, ansanm de preyokipasyon di Leta an fayit, wi Leta an fayit, men se pa etranje ki pral rezoud pwoblèm Leta pou nou nan plas nou, men ansanm avèk etranje yo nou ka chita. E se sa Jodi a, ansanm de kesyon, ansanm de pwoblèm peyi a, se Ayisyen sèlman ki ka retire peyi a nan sa. Se pou rezon sa jodi a, nan prezantasyon bilan aktivite KKPS la, nou gen 3 entèvansyon. Entèvansyon pa m nan, ki sot fèt la a, pou fè miz an kontèks KKPS la. Apre sa, nou gen mwen menm, se Mèt Jacques Saint Juste Joseph, ki se pòtpawòl KKPS. Epi, nou gen Jérémie Dupin. ki pral prezante tout aktivite KTPS fè avèk pèspektiv yo epi nou gen prezidant nou madam Françoise Sainvil Villiers ki pral di ki kote KTPS la vle ale, ki objektif KTPS la, ki pwen fokal nou pral travay sou li nan moman kap vini la yo. Kot mwen? andan non fò ou wè ou wè sam dou la yo ap prepare nou pèp ayisyen nap plis pròch Biden ann ale tanzantan ban nou ti grenn anglè konsa Mister pre Misis e pa Mister Misis president yes. Et il est le tout disons le Dieu de notre pays men nou di PM nan Li bay tèt li anpil manti paske l poko janm jwenn antre nan konsansis lan. Nou dakò ke y ap l ap eseye fon efò, men efò l ap fè a ta mande pou l elarji kad travay li e pou l fè yon akò enklizif pou l ta teni kont de sitiyasyon peyi a. Jiskaprezan, se afè pèsonèl yo ke yo menm y ap regle. Akò sa a pa pote anyen a pèp ayisyen, li twò restren, nou di oke li te kapab eseye, men li twò restren, li pran yon pati de pèp lan e li mete li deyò. Bon dizon li mete pèp lan deyò paske nou pa wè oken an lè nou antre nan akò li an nou pa wè kote ke pèp lan li menm li pral ye e KTPS li menm o desi de tout enterè paske nou panse ke nou konnen kisa ki KTPS KTPS se se pa dezòm ki ap dè politisyen ki ladann dè moun kap chache dyòb ki ladann men se dè jan ki vle ke peyi an chanje e an depi de tou nou pa pral kanpe kèk kòd rèd pou nou di yo pa ka avanse vè a oubyen vè bè men nou di ke Akò sa a poko rive e akò lan poko ateri. Se domaj nou genyen Madan Maniga kòm yon senbòl nan peyi a e ki t ap jwe avèk pèsonalite pèp ayisyen. On dirè l pran nou tout kòm yon ti yoyo e l ap jwe ansanm avèk nou. E piblikasyon ke de akò li fè nan. Aww cher PM mesaj sa son mesaj ki pou ou dirèkteman PM ou paka kontinye jwe ak peyi an konsa paske Ayiti map diw sa m rediw sa ankò Ayiti se pa yon peyi yo jwe avèk li paske son peyi profetik li son peyi kote Bondye gen jel sou Ayiti e ou te Serye? An Bondye gen je sou Ayiti? Ententen. Bondye gen zye sou Ayiti! M di nou lè zanj pa pran rapò de Ayiti ankò nou te panse se manti. Depi lè konsa yo poko elimine nou tout? Pou sa nou fè anba syèl ble sa? Pou krim nou fè? Eyyy! Ok, Bondye gen zye sou Ayiti. Men lèzanj pa bay rapò. Sa a, tout moun kwè ke lèzanj pa bay rapò sou sa kap pase nan peyi Dayiti. Ay nou parese, nou visye, nou vòlè, nap touye prezidan, nap kreye gang, nap fè tout vye bagay nan pwòp peyi nou ankò. Ann avanse madam. Pèmèt mwen tande nenpòt sa m tande Ayiti genyen pou l ronètre de ses cendres. Alléluia! Alléluia! Alelouya! Attention, si l pral antre nan listwa, antre nan listwa byen. Antre nan listwa trè, trè byen. Paske nan sitiyasyon ke peyi an twouve l la, pa gen lavi ankò. Pa gen lavi, timoun yo, tout moun mare senti yo, y al lekòl. Men mezanmi, kòman ou kontwole yon paran ki pa genyen, k ap travay pou 5 mil. dola mwen nou di 5 mil dola paske gen moun mo 5 mil dola yo tande yo tande l paske gen moun depi yo jèn ki fèt yo poko janm konn sa k rele travay epi pou l ap depanse 2 mil dola pou transpò manje pa ladan l lekòl pa ladan l kisa w di paran sa fè mwen m gen enpresyon yo te ka fè l pli fasil bay tout pèp lan pwazon epi touye nou tankou yo minen nou. An peti few konsa. Donk nou di Ayiti pap mouri e nou voye yon yon mesaj klè bay PM Ariel nou dil degaje li paske travay lap fè a pèp la poko ladann. Jou pèp la ladann nap fka tps ap dil egzakteman pèp lan la e lè sa nou pa di nou pap mache non nap mache. Paske se pa enterè pèsonèl ke nap travay. Si genyen yon bon pwosesis kap fèt ki pou pèmèt ke pèp la jwenn plas li, jèn yo jwenn posibilite, gen mwayen pou moun dòmi nan peyi a, e sekirite pap devore moun nan peyi a, lè sa a nou pap kouri. Nap mete pye nou atè e nap mache ak kèlkanswa moun nan. Li te mèt Jacques Jean Pierre. Nap chita avèk li paske nou menm Sa k enpòtan pou nou, se byennèt peyi a. Atansyon jèn yo, pa bliye, Ayiti pap peri. E, lè m di Ayiti pap peri, mwen menm mwen kwè l. E m poko ap mouri non, m ap la pou m wè l, paske trè byento, Ayiti genyen pou l renètre de sè sandr. Alelouya! Alelouya gen Bondye! Mèsi chère madame. Ebyen, sa m ta swete w la. Byen pase nan pouvwa. Bay sanble w poko ka monte non pase Ariel kap an kwa. Frè se sè byen eme an palan de Bondye gen pou l releve peyi dayiti de sè sandre byen sur nou genyen yon sè ki rele Antonia Sajous ou kwè se koze sè a anonse ke li pote mesaj pou peyi dayiti men li pa batize men se Bondye k voye l ni tou l pa yon sè legliz bon. An nou tande ansanm, kòm etan done, DG kontre manti kaba. Antonia Sajous, Mwen pa sè. Mwen se Antonia Sajous. Mwen pa al legliz. M pap bay manti, mwen pa al legliz e mwen sal anpil paske mwen te toujou di Bondye mwen sal. Frè, sè ki ap tande m, si w gen bib, ouvri bib ou nan Jeremi chapitre 12 vèsè 17 paske mwen te di pastè mwen sal. Lè mwen di l mwen sal. Li te di m li pèsonèl, se sa k fè mwen te resevwa mesaj Jeremi chapitre 12 vèsè 17. Li di, si w pa koute m, m ap detwi w, men mwen menm m pa ka detwi pèsòn. Sa se Bondye. Si li, jan li ban mwen l lan, si m pa ba li l konsa, li ka detwi m. Men mwen vle ba li jan li ban mwen l lan. Novanm 2019, mwen tap mache, mwen tande yon vwa ki di, Antonia, al di pèp mwen an pa fè manifestasyon, fè yon joune de priyè ou yon joune de jèn. Mwen di, Non, mwen pa prale. Li di, Men, se mwen menm ki voye w. Mwen di, Non, mwen pa prale. Mwen rive lakay mwen, mwen kouche. Dòmi pran m. Midi pwal fè inè, mwen tande menm vwa ki di, Antonia, gade jan ou fè pèp mwen an ap mouri anba bal ak gaz lakrimojèn. Mwen di, Men, se pa fòt mwen. Li di, Men, se mwen menm ki voye w. Mwen di, Non, pèp ou a rebèl anpil, yo pa t ap tande m. Kèlke jou apre, mwen tande menm vwa a ki di, Pa fè menm jan ankò. Al di pastè mwen yo ki sou wout etwat pou yo fè yon joune de priyè, yon joune de priyè anfas antre Palè Nasyonal. Mwen di, Kòm ou pale de pastè ki sou wout etwat, e sa ki pa sou wout etwat, ki sa pou mwen di yo? Li di, Nou p ap ka. Patisipe nan joune de priyè ou joune de jèn k ap fèt nan fas antre palè nasyonal. Nan joune de priyè ou joune de jèn, li gen yon mach de soti palè nasyonal rive Petyonvil. Pastè, frè, sè, wout lan pa fasil men avèk lapriyè nou kapab rive kanmenm paske lapriyè se kle ki ouvri tout pòt. Nenpòt kote ou prale depi w priye, Wap soti wap antre. Pasteur ki pa sou route etwat poukisa ou pap ka patisipe mwen pa gen pasteur kom ki pou enfliyansem de sa ke mwen ap fè se priye mwen priye mwen jwenn rezilta poukisa ou pap ka patisipe lè wap patisip pou patisipe gen de konba ou pap ka mennen premyèman ou pap ka pale de kidnapin frè nou sè nou yo yap kidnape mwen salye nou yon gwo bonjou avèk nou bonswa ou menm kap kriye pa kriye Bondye gen Kontwòl lavi w, li kapab fè tout bagay pou ou, jodi a mwen vle pale avèk tout pastè lemond antye ki ap tande m, wou menm ki pa sou wout etwat silvouplè pa vin anbwase mesaj lan pou fè sa gen pou fèt, si w pa sou wout etwat gen rekonpans pou ou paske ou kapab gen anpil pwoblèm. Exactement pasteur ki sou route etwat. Avril 2019, avril 2021, dènye vandredi mwa d'avril, te gen yon randevou ki, yon reyinyon ki fèt pou jèn gason ki sou wout, ki kòmsi ki, alò se pou pas, se pou jèn gason, jèn gason sa yo ki tap mache, yo al sou wout nasyonal nimewo 1. Aprè sa yo mache anpil anba lavil, aprè sa yo vin repoze yo yon lòt kote. Men yo gen mèt. Si w wè nou pa pale de mèt yo jodi a, men kanmenm nan jounen de priyè ki gen pou fèt la, n ap pale de ou kanmenm. N ap salye Joe Biden Trump. Nou salye Joe Biden Trump se pou kaye ke ou fè pou Ayiti. Kaye sa li pa yon kaye ki byen. Pastè, sousou ou te twat. Kaye sa. Ou kapab pa mete jenou w atè pou lapriyè. Lapriyè pa apiye 2. Ni sou kabann, ni sou chèz paske se yon konba spirityèl ke w ap mennen. Konba spirityèl se pa yon konba ki fasil. Tout moun konnen konba spirityèl pa fasil. Se avèk jenou w ka kòmanse priye depi si w santi prezans Bondye, ou ka kontinye priye. Depi yo konnen, yo konn tèt yo. Pastè ki ap mennen konba espirityèl lan, yo resevwa mesaj nòmalman pou yo lapriyè. Paske lè yo pa lapriyè, mwen menm, si yo pran somèy yo twouble yo, mwen menm kote m ye a, mwen pa konnen yo, lè y ap jwe sou telefòn mwen nòmalman, mwen menm mwen leve pou m priye. Jiskaske yo pran kab kò yo. Men mwen len pa konn lòt. Donk e si pa egzanp e e travay sa Bondye mande pou fèt la li pa ta fèt, kisa l di k ap gen an tèm de konsekans? Bon, li pa ban mwen sa k ap gen de konsekans, nou pa konnen si se pastè oubyen frè nou yo k ap travay de konsè ki gen rezilta men nou menm nou pa gen rezilta. Èske apre ou te fin resevwa mesaj sa, ou te pran dòk baton pèlerin ou kòmkwa ou pral rankontre avèk de pastè pou al di yo vwala donk sa Bondye di w pou w di yo? Mwen di yo sa, gen pastè ki di m li pèsonèl paske mwen sal. Yn fwa ke ou sal, pastè an di w li pèsonèl, mwen di l men kisa pou l fè, men kisa, kòmsi mwen vle sòti nan salte ke mwen ye, li pa admèt. Alò, donk lè w pale avèk pastè yo, yo di w sal, ou pa ka pote mesaj ba yo? Non, mwen di, mwen menm pèsonèlman mwen di yo ke mwen sal, paske fòk ou konsyan de eta w. Si ke w pa batize. Gen de kòmsi de bagay ki pa fè w konsyan de kòmsi de eta w. Men kounye a an di ke w pa batize, ou rekonèt ke w sal men kanmenm Bondye pale avè w kèlke pa. Bondye pale avè m. M panse yo te ka pran donk mesaj la an konsiderasyon. Bon, sa pral depan paske li pa pou tout pastè. Sa ke mwen rankontre yo m pa konnen. Konbyen pastè ou rankontre deja? M rankontre plizyè pastè men m pa sonje non yo e m pap ka bay non yo tou. Eske ou panse pastè Amel pami pastè sa yo tou? Jezi sel. Ou pale de sal, lè ou pale de sal. Komsi yon moun komsi ki sal, se vle di yon moun ou ka batize ou sal. Men komsi mwen se yon moun, mwen komsi mwen. Konvèti 2018 2019 mwen resevwa mesaj mwen pa batize e mwen te gen yon mesye marye nan menm ke vle di tout sa rann mwen sal byen ke kounya nou pa ansanm men tout sa te rann mwen sal. Kijan w te fè santi ke se Bondye ki voye mesaj sa a? Se paske, sa k fè mwen te vin santi 2020 se paske mwen te konn mete alonj. Mwen vin kòmsi paka mete alonj lan ankò. Mwen lèm mete alonj mwen paka priye mwen paka fon seri de bagay. E lèm pa priye mwen pa resevwa mesaj. Donk ou te pale ke gen plizyè kote ke ou pase pou te voye mesaj la yo te refizew e ou te pale de yon pakèt medya kisa fè yo te refizew? Eske se paske yo te santi ou manke lisid pou sa? Se pa paske yo manke yo dim manke non paske dèfwa moman difisil andwa kòmsi mwen ye an. Li difisil pou yo ale. Donk ou di ke ou konn abitye resevwa mesaj, ki jan de mesaj ke ou konn resevwa deja? Mesaj kòmsi pou ou kòmsi toujou joune de priyè. Egzanp, Avril 2021. Ala traka pou lavi kay tè. Mwen menm map tann lè Seyè voye mesaj pou nou travay la. Tande, m ap tann lè Seyè voye mesaj pou nou travay la. Ay, n ap priye, n ap priye, nou pa janm travay, mwen menm, m ap tann lè, lè Seyè voye mesaj pou travay la epi pou mwen al travay. Ok! Mwen mesaj travay la m ap tann, mesaj pou nou pran responsabilite nou m ap tann. Mesaj pou nou sispann fè 40 jou legliz epi nou pap travay epi koun grangou nou rele dyaspora map tann mesaj travay la dakò mèsi ma sè bon kouraj e bon konba Frèse sè byen eme byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete al tonbe sou mesaj sa ann gade twit sa ansanm Ekenson Edume se jij ki te retire tout sele lajistis te mete sou byen Dimitri Vorbe. Mèt Monferrier Dorval te avoka Dimitri men dosye Sogener a te mete divizyon. Guerby Blaise egalman se avoka Dimitri, Ikenson Edumé avwe Mesye Blaise se Dimitri Vorbe ki touye Mèt Dorval. 3 zè 31, 17 janvye 2023. Humm. Frèzè sè byen eme, sitwayen sa a ki fè twit la, li se Giovanni Michel, yon jounalis swadizan anti kòripsyon, yon anti Jovenel Moïse alepòk, bon, m pa konn si l chanje kounya, ebyen, misye se te zokòt ansyen senatè Youri Latortue sanksyone pou gang, pou dwòg, pou site sa yo sèlman. Donk, frèzè sè, jounen jodi a, Ki ekri ke se Dimitri Vorb ki touye Mèt Dorval? Nou sot gade twit la ansanm. Pou mwen di ou, se pa jounen jodi a, Stanley Luka ap di koze sa. E ou raple ou, lè jounalis Robinson Geffrard, pèp Ayisyen, t ap fè entèvyou ansanm avèk Mèt Dorval 5 èdtan avan asasina. Divès kesyon ki te vin jwenn jounalis la, e kote bòs la l te soti? E Dimitri k te voye yo? Ebyen, lè w tande yon kesyon konsa ki di, kòm avoka Sogener, èske sa pa mete w nan yon konfli enterè lè w ap defann plan Prezidan pou nouvo konstitisyon an? E ou sonje pozisyon Mèt Dorval pa rapò ansanm avèk pwojè nouvèl konstitisyon an, pèp ayisyen. Dezyèm kesyon, konbyen fwa ou pale ansanm avèk Prezidan? Fason Mèt Dorval te reponn kesyon jounalis la, malgre jounalis la t ap pase l nan rizib, ebyen, sa pa t fè kriminèl la mal, sa pa t fè asasen an mal. Sa w tande a, Badio li menm ki te deja tabli yon selil espyonaj sou Prezidan Jovenel Moïse, kòm se nan menm blòk la yo te rete, sa w tande a, Mèt Dorval pral asasine. E lè ou tande Mèt Dorval asasine? Gen yon ekip medyatik ki te byen kanpe, gade nou lanse yon kanpay jounalis tout la sent jounen, voye monte wi jo se Martine Moïse ki asasine Mèt Dorval, Martine Moïse ki asasine Mèt Dorval la, sa poko janm anyen. Donk, dcpj, lajistis pa ka konvoke Martine Moïse akoz de Jovenel Moïse. Or, prezidan gen 18 mwa depi l asasine, yo poko janm konvoke Martine Moïse pou vin bay eksplikasyon, kòm nou t ap di se li k asasine Mèt Dorval. Tout moun ki t ap di se li k t asasine sa k te nan lari k t ap fè manifestasyon jodi a yo tout nan pouvwa. Eske yo gentan bliye Mèt Dorval? E tandiske dcpj arete moun ki touye Mèt Dorval la siman yo gen eksplikasyon ki bòs ki te voye yo al touye Mèt Dorval. Bagay la senp. Donk frèzesè byeneme, Jounalis la di konsa, se Ikenson ki avwe mèt Guerby wi zòt Dimitri Vorb te voye touye mèt Dorval men pa bliye Guerby Blaise pa ta ka pa konnen anvan Ikenson pase bon m eksplike w yon bagay ou raple w Guerby Blaise te deja gen pwoblèm pèsonèl li ansanm avèk mèt Dorval li te fè l menas diplomatikman. Ou kapab raple yo dosye sa. E, apre asasina Mèt Dorval, lajistis te konvoke Mèt Guerby Blaise, toujou avoka Dimitri Vorb, pou l vin bay eksplikasyon sou asasina Mèt Dorval. Li vole l al kache an Frans. Apre asasina Prezidan Jovenel Moïse, bon, lè zasasen sot opouvwa, li debake nan peyi Dayiti. Pase sè byen eme, ou kapab konprann jounen jodi a lajistis ap degingole, gade nou ap depatcha pak an pak. Anpil opozan ki te patisipe nan asasine karaktè prezidan Jovenel Moïse. Donk, ou mèt tann nan jou k ap vini yo, gen pou yo mache de kay an kay, tankou temwen Jeyova, pou yo ap temwanye sa yo fè nan peyi a. Anpil nèg ki patisipe nan touye prezidan, nan jou kap vini wap sezi wè yo sou tèt cha yo channmas. Tankou lè potestan ap fè kwazad, Jezi woy rele anmwey! yo ap temwanye kòman yo te manje prezidan. Pase gon jan zo a koke nan gòj yo, ou pap ka rete a bouch ou fèmen. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal M poko janm sezi konsa Non Ayiti a spesyal wi pèp ayisyen Gade kòman on ekip nèg chita yo ap enjoy yo Gade koman yon ekip neg kanpe yo ap enjoy yo lan yon diri son fey banan Haiti a tro bon gade video ansanm avem pep ayisyen. Neg nan ki zone mezanmi a rele kolabo epi yap vide sos sou li wi koma tchoubouloout bel plezi bel plezi pep ayisyen manvi manje. M anvi manje tou! Humm e podyab! Eh! Kounya la a, ou pa fouti chita bò lakay ou pou w fè yon bagay konsa. Bon bal ap pete tout kote, gang. Ou pa fouti reyini kèk vwazen, vwazin pou w fè yon ti kolabo. Bon pa gen lajan, mizè nan kò tout moun. Humm! Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti dictature c'est la pelle des Antilles, Ayiti demokrasi c'est la République des koken, sèl vòlè yo k ap rete ki vivra vèk la ki moura kaka. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite ou nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo, orevwa a la pwochèn, bizou bizou one love.